Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Genyen kèk ti koze la nan aktyalite a, men nou pral fè le pwen rapidman pou ou nan kad dosye sa yo. Le 12 avril 2023, genyen yon asasinay anba a, genyen yon sitwayen ki li menm pèdi lavi l kote ke anpil endividi, Non idantifye, Asasine jounen mèkredi 12 avril 2023 a, Mètre André Charléus, avoka fanmi nan lokalite Piatre. Kote genyen sa n ta kapab rele yon gwo konfli teryen. Kadav li, nèg yo mete dife sou li. Tèt chaje! Asasinay sa a vini nan yon kontèks kote òganizasyon Tèt Kole Kole Ti Peyizan denonse Ensandi anviwon 25 kay pandan fèt Pak la nan lokalite Pyatr. Nan zòn sila a, gen anpil afwontman ame ki ap fèt nan kad yon konfli ki deja touye plizyè moun. Lanmò trajik Mèt André Charléus lan plonje anpil moun nan konstènasyon, sitou avoka yo nan bawo Senmak, etidyan nan pwogram metriz nan inivèsite Nisaj Sajè nan Senmak deplore tou asasina trajik kamarad yo Maitre André Charléus pou yo se yon gwo pèt pou sosyete ayisyèn nan. Maitre Charléus te yon spesyalis nan kesyon ledikasyon, li se orijinè Chatlas, lokalite ki sitye nan premyè seksyon kominal Sen Mak. Bagay yo rèd anba. Bagay yo rèd. Nou ap toujou rete nan menm kote sila paske anpil moun eksprime dezolasyon yo pa rapò ak sa k ap pase nan Monwi an pou kou èl ye la kote ke gen mò dòm, kay ki ensandye, otèl, plaj ki piye e ravaje nan kad yon konfli tèryen nan Monwi. Ebyen fò n di ke famiy ki yo menm enstale yo nan Piatre revandike 52 nan 86 lokalite ki gen nan komin sila a. Preokipe pa yon sitiyasyon konsa, ebyen genyen Elize Blèz. Ajan enterimè nan meri Monwich li menm opoze li ak afwontman ame sila a, li ankouraje pwotagonis yo pou kapab regle pwoblèm sila a devan lajistis. Mwen pa gen ankenn pwoblèm avèk sila yo k ap revandike yo posede tè. Sepandan, yo pa dwe rezoud pwoblèm sila avèk zam. Li ankouraje yo pou kapab ale nan tribinal, e sa se pozisyon ajan egzekitif enterimè nan Monwi an, ki li menm akize moun sa yo k ap mete dife nan plizyè kay, kòmkwa moun sa yo se mechan anpil sitou sa ki pase nan lokalite Pyat la. Elize Blèz ki li menm. è blese pa bal se te an jwen 2020 nan kad konfli sila a, di li opoze kategorikman ak afwontman ame antre fami ki yo menm ap dispite plizyè ekta tè nan rejyon touristik sila, mwen pap aksep gwoup ame ap teworize popilasyon an, se sa majistra a li menm li fè konnen. Elize Blaise anvizaje mobilize tout fòs lòd yo kont sila yo ki pran zam pou kapab Pwopriyetè yo revandike atravè 86 lokalite nan komin Monwi. Asasina yè mèkredi 12 avril 2023 Mèt André Charléus, avoka fanmi Piatre, ta genyen lyen avèk konfli tèryen sila daprè sa anpil moun fè konnen. Luis Abinader entèvni yon lòt fwa sou kòz peyi Dayiti pa gen solisyon dominiken ak kriz ayisyèn nan daprè Prezidan Luis Abinader. Nan tèt a tèt avèk Sekretè Adjwent Departeman Deta Etazini Wendy Sherman an vizit ofisyèl nan peyi Repiblik Dominikèn, daprè Luis Abinader, ebyen entèvansyon entènasyonal la li esansyèl pou amelyorasyon kondisyon lavi chak grenn moun k ap viv sou bout tè peyi Dayiti a. Nan kad reyinyon sa a ki dire anviwon 45 minit, pwoblèm Ayiti an te o santr diskisyon yo antr prezidan Luis Abinader, responsab ameriken an, dapre jounal Listin Diario, chèf deta dominiken an revele ke reyaksyon diplomat ameriken nan konsènan pozisyon ni sou kriz ayisyèn nan li toutafè pozitiv. Pou sou sekretè deta ameriken an, pozisyon peyi li se pou kapab ede konstwi yon konsansis entènasyonal ki ap pèmèt tout vini ede. Jan m te konn bagay la, l pa t piti menm. E m te deja di ke bagay la pa piti. Genyen yon zen la a ki ap bouyi. Zen an kontinye ap bouyi konsènan Theriel Thelus. E fò m di nou ke gen bagay mwen konnen m pa t di. M te sèlman bay yon ti pwent pou m di ke gen yon bagay Theriel te di Lynn, bagay sa a li soti nan lari. E. Li sipoze pa konnen l. M pral ba nou yon egzanp. M gen yon zanmi m ki gen yon zam. Li pral chache fè papye zam nan. Men madanm nan wè zam nan yon fwa. Li nan diskisyon a madanm nan. Ou konnen gason gen nèg ki pa ka metrize. Li bay madanm nan yon souflèt. Pi madanm nan bourade l. Ebyen misye ale pou l al nan machin li. Fi a kouri l rele anmwe men entèl pral pran zam ni pou l touye l. Na va konprann wi. Se jist pou m di nou ke gen bagay lè w se òm ou ka kenbe yo sou kè w wi. Paske mwen m gen nèg ki konn rele m voye mesaj sou telefòn mwen pou fè gwo bout menas. Men eske nou konnen kòm si m just jere yo poukont mwen. M pa di moun lakay mwen sa paske m ka jere l. M just jere l. Eske n konprann? An n tande Teriel. La li 2 zè di maten Avèk anpil difikilte pou m dòmi M pa ka dòmi dayè depi 11 zè Ke mwen si reveye Mwen Ekri yon tèks Paske m te gen anpil bagay ki t ap travay Travèse lespri mwen Lè m vin dekouvri kalite ipokrizi ki genyen nan mitan malerezman nou frè e sè ayisyen Sa fè m mal anpil Mwen oblije kite kabann mwen Mwen sòti paske m vrèman M vrèman pa santi m konfòtab Se pa parapò ak sa sa ki di non se lè w wont e byen yon moun e pou fè moun yon minimòm konfyans gen de bagay ke nou pataje antre nou e pa bagay kòm si relasyon fanm ak gason non se bagay ki piman prive ke nou abitye pataje swa o nivo fanmi ou byen lòt bagay e pou wè se moun sa kap trèt ou se moun sa kap trayi ou se moun sa kap fabrike koze sou ou Ou gen dwa pa fè eksperyans sa deja men son gwo bagay li ye. Paske si e pou w di moun ap toujou di paske moun ki pa renmen w yo ap toujou di bagay sou ou. Ou konprann? Men lè w obi a yon moun kòmsi moun sa w fè l yon minimòm kredi. Se moun kòmsi nou manje sou menm tab deja. Alòske moun sa kòmsi li egri kont ou. Sa di moun sa se moun si li ta tande yon bagay se yo ki ta sipoze premye rele w di w a te di m tande tèl bagay sou w sa k pase bay sa w epi w wè se moun sa ki nan konplo kont ou se grav yon moun ou konsidere tankou sè w ki nan gwoup avè w e k ap trèt ou k ap pran sa ki pataje nan gwoup la pataje l a lòt moun Alòske moun sa w fè l konfyans. Ou gen dwa poko viv moman sa yo men se trè difisil. Se trè trè difisil. E pa sa k ap di yo. Se moun ki fè konplo pou sa yo di a. Se sa ki deranje m. Donk, m oblije soti paske lespri m tèlman kòmsi ap anmagazine yon pakèt bagay kòmsi. Sèvo m ba okay, m jis kite Mikey ap dòmi epi m di l ke m tèks li pou m di l ke m jis pa santi m okay. Elle m'a appelé pour me dire etc. Pourquoi tout ça là? M di non, m santi m bezwen respire. M oblije sòti dayè m fè yon bon tan m kanpe bò lakay m ap fè mizik, m ap tande sa fè mal de Annie. Epi aprè sa m di bon m fè yon ti sòti nan lari an. Kòm ou konnen m ka kanmèm sòti lè m vle Se Ayiti m ta pè pou m sòti Men m ka sòti lè m vle la Pa gen twòp danje nan kote nan zòn sa yo M ka sòti Donk dezè di maten M oblije kanmèm fè yon ti vire nan lari an Pou wè si m ta bay lespri m yon ti okipasyon Pandan m ap tande ti mizik nan machin mwen sèl Paske Mantalman m choke Tande byen wi E pa sou sa kap di non Paske gen moun ki ap tante fè moral etc e pa sa listwa Sa ki deranje m Ok E se rezon fondamantal m pa fè emisyon yè Paske bon yè yè mèkredi. Se rezon fondamantal paske m ap reflechi ak moun k w ap kolabore epi k ap trèt ou. Sa di moun sa yo te ka tiye w fasilman paske se yon moun ou fè minimòm kredi. Sa di se moun yo ka envite lakay ou, se moun yo ka envite pou manje, pou n soti. Dayè, nou fè sa deja a Monreyal. Kote n sou menm tab ap manje ansanm Lavi a difisil men li mande w pafwa fò w pran rekil epi chak sa k rive nan vi w li sèvi w leson li ba w plis eksperyans ou vin gen plis matirite Bonjou bonswa tout moun m renmen nou anpil non pa m se Theriel Thelus toujou fyè an depi de tou Sak pou konprann ap konprann Sak pa vle konprann pap janm konprann Men gon jou nou tout ap konprann Bonjour bonsoir avèw La li 2 heures du matin Avèk anpil difikilte pou m dòmi M paka dòmi dayè depi 11 heures Ke mwen cheve reveye Mwen Ekri yon text Ske m te gen Anpil bagay ki tap travèse lespri mwen Lèm vin dekouvri kalite ipokrizi ki genyen nan mitan malerezman nou frè e sè ayisyen Sa fèm mal anpil Mwen oblije kite kabann mwen Mwen sòti paske m vreman M vreman pa santi m konfòtab Se pa pa rapò ak sa ki di non Se lè w wè w te byen anmwone pou w fè moun yon minimòm konfyans Gen de bagay ke nou pataje antre nou E pa bagay kòmsi relasyon fanm ak gason non E bagay ki piman prive ke n abitye pataje Swa o nivo fanmi oubyen lòt bagay E pou w wè se moun sa a k ap trèt ou Se moun sa a k ap trayi ou Se moun sa a k ap fabrike koze sou ou Ou gen dwa pa fè eksperyans sa deja men son gwo bagay li ye. Paske si e pou ou di moun ap toujou di paske moun ki pa renmen w yo ap toujou di bagay sou ou. Ou konprann? Men lè w obi a yon moun kòmsi moun sa w fè l yon minimòm kredi. Se moun kòmsi nou manje sou menm tab deja. Alòske moun sa kòmsi li egri kont ou. Sa di moun sa se moun si li ta tande yon bagay se yo ki ta sipoze premye rele w di w a tete m tande tèl bagay sou yo sa k pase bay sa w epi w wè se moun sa ki nan konplo kont ou se grav yon moun ou konsidere tankou sè w ki nan gwoup avè w e k ap trèt ou k ap pran sa ki pataje nan gwoup la pataje l a lòt moun alòske moun sa w fè l konfyans Ou gen dwa poko viv moman sa yo men se trè difisil, se trè trè difisil. E pa sa kap di yo, se moun ki fè konplo pou sa yo di ya, se sa ki deranje m. Donk, m oblije soti paske lespri m tèlman kòmsi ap anmagazine yon pakèt bagay, kòmsi. Sèvo m pa ok, m jis kite Mikey ap dòmi epi m di l ke m tèks li pou m di l ke m jis pa santi m ok. Elle m'a appelé pour me dire etc. Pourquoi tout sa va, m di non, m santi m bezwen respire. M oblije sòti dèyè m, m fè yon bon tan m kanpe bò lakay m ap fè mizik, m ap tande sa fè mal de Annie. E pi apre sa m di banm fè yon ti sòti nan lari an Kòm ou konnen m ka kanmèm sòti lè m vle Si se Ayiti m ta pè pou m sòti Men m ka sòti lè m vle la Pa gen twòp danje nan kote nan zòn sa yo M ka sòti Donk 2 zè di maten, m oblije kanmenm fè yon ti vire nan lari an pou wè si m ta bay lespri m yon ti okipasyon pandan m ap tande ti mizik nan machin mwen sèl paske mantalman m choke. Tande byen wi, e pa sou sa k ap di non. Gen moun ki ap tante fè moral etsetera, e pa sa listwa. Sa ki deranje m, ok, e se rezon fondamantal m pa fè emisyon yè, paske bon, yè, yè, mèkredi. Se rezon fondamantal paske m ap reflechi ak moun k w ap kolabore epi k ap trèt ou. Sa di moun sa yo te ka tiye w fasilman paske se yon moun ou fè yon minimòm kredi. Sa di se moun yo te ka envite lakay ou, se moun yo ka envite pou l manje, pou l sòti dayè. Nou fè sa deja a Montréal kote n sou menm tab ap manje ansanm. Lavi a difisil men li mande w pafwa fò w pran rekil epi chak sa k rive nan vi w li sèvi w leson, li ba w plis eksperyans, ou vin gen plis matirite. Bonjou bonswa tout moun, m renmen nou anpil, non pa m se Theriel Thelus toujou fyè an depi de tou. Sak pou konprann ap konprann Sak pa vle konprann pap janm konprann Men gon yon jou nou tout ap konprann Bonjour bonsoir a vous La li 2 heures du matin Avèk anpil difikilte poum dòmi M paka dòmi dayè depi 11 heures Ke mwen se reveye Mwen Ekri yon text Paske m te gen anpil bagay Travèse lespri mwen Lè m vin dekouvri kalite ipokrizi ki genyen nan mitan malerezman nou frè e sè ayisyen Sa fè m mal anpil Mwen oblije kite kabann mwen Mwen sòti paske m vrèman m vrèman pa santi m konfòtab Se pa parapò ak sa sa ki di non se lè w wont ide a yon moun li pou fè moun nan yon minimòm konfyans gen de bagay ke nou pataje antre nou e pa bagay kòmsi relasyon fanm ak gason non se bagay ki piman prive ke nou abitye pataje swa o nivo fanmi ou byen lòt bagay e pou wè se moun sa k ap trèt ou se moun sa k ap trayi ou se moun sa k ap fabrike koze sou ou Ou gen dwa pa fè eksperyans sa deja men son gwo bagay li ye paske si e pou ou di moun ap toujou di paske moun ki pa renmen w yo ap toujou di bagay sou ou ou konprann men lè w obi a yon moun kòmsi moun sa w fè l yon minimòm kredi se moun kòmsi nou manje sou menm tab deja alòske moun sa kòmsi li egri kont ou sa di moun sa se moun si l ta tande yon bagay sou ou ki ta sipoze premye rele w di w a tete m tande tèl bagay sou w e sak pase bay sa w. Epi ou wè se moun sa a ki nan konplo kont ou. Se grav. On moun ou konsidere tankou sè ou, ki nan gwoup avè ou, e k ap trèt ou. K ap pran sa ki pataje nan gwoup la, pataje l a lòt moun. Alòske moun sa ou fè l konfyans. Ou gen dwa poko viv moman sa yo, men se trè difisil. Se trè trè difisil. E pa sa kap di yo. Se moun ki fè konplo pou sa yo di ya. Se sa ki deranje m. Donk, m oblije soti paske lespri m telman kom si ap anmagazine yon paket bagay, kom si sèvo m pa okay. M jis kite Mikey an domi epi m di l ke m teks li pou m di l ke m jis pa santi m okay. El m'a appelé pou me dire etc. Poukwa tout sa va? M di bon. M santi m bezwen respire M oblije sòti Itali M fè yon bon tan m kanpe bò lakay m ap fè mizik M ap tande sa fè mal de ane Epi aprè sa m di banm fè yon ti sòti nan lari an Kòm ou konnen m ka kanmèm sòti lè m vle Se Haiti m tap pè pou m soti men m ka soti lè m vle la pa gen twòp danje nan kote nan zòn sa yo m ka soti donk 2 zè di maten m oblije kanmèm fè yon ti vire nan lari an pou wè si m ta bay lespri m yon ti okipasyon pandan m ap tande ti mizik nan machin mwen sèl. Paske mantalman m choke. Tande byen wi, e pa sou sa kap di non. Paske gen moun ki ap tante fè moral etc. E pa sa listwa. Sa ki deranje m, ok, e se rezon fondamantal m pa fè emisyon yè, yè, yè, mèkredi. Se rezon fondamantal paske m ap reflechi ak moun k w ap kolabore epi k ap trèt ou. Sa di moun sa yo te ka tiye w fasilman paske se yon moun ou fè yon minimòm kredi. Sa di se moun yo ka envite lakay ou, se moun yo ka envite pou l manje. Sa di dayè nou fè sa deja an Monreyal. Kote n sou menm tab ap manje ansanm Lavi a difisil men li mande w pafwa fò w pran rekil epi chak sa k rive nan vi w li sèvi w leson li ba w plis eksperyans ou vin gen plis matirite Bonjou bonswa tout moun m renmen nou anpil non pa m se Theriel Thelus toujou fyè an depi de tou Sak pou konprann ap konprann Sak pa vle konprann pap janm konprann Men gon yon jou nou tout ap konprann Bonjour bonsoir a vous. Nap tounen tout alè poun pale sou anpil lòt dosye e a notre retour nap gen poun kapab pale sou dosye Matyas Matyas ki lage pyel e dosye gaz la epi genyen yon sitwayen yo arete sitwayen sa a Li sou wout pou li libere. Wè m di sitwayen. Men anpil moun di se yon prezime bandi. Mwen fè anpil atansyon paske nou konnen m pa renmen afiche moun. Men mwen mennen ankèt bò lakay li. M ap vini avèk kelke detay paske gen moun ki di non li pa bandi. E gen moun ki di ke bon yo tande l nan anpil aktivite louch. Men pou kouwè li la gen anpil.